Depi m piti, m toujou tande pawòl sa a. Sètènman ou menm tou w konn tande l. Ki byen koukou te fè pou frize pou l ta fè pitit li avèk tout onè pou l ta rele l Frizelia? Ki byen koukou te fè pou frize pou l ta fè pitit li avèk tout onè pou l ta rele l. frize li a. Men fò m di nou medam mesye nan moman n ap pale a la, ta sanble yo simen pwav nan mitan 400 mawozo. Menm si w ap chèche lamò san jou pou ta fè yon remèd, ebyen pa al kwa dè boukè. Li pa kwa dè boukè, li pa kwa dè boukè. Pa al la. E fòm diw tou, se bon pye lamò san jou ki sovel. Sinon, jounen jodi a la, nou te kap bwè chanpagn, nou te kap koule gwòg nou paske nou tap kontan anpil, misye pa tap egziste ankò. E, se pa advèsè non ki tap touyel. Hum, rete la, ou pral konn tout detay. Ou pral konnen ki gwosè dezòd misye fè, ki gwo deriv misye komèt. Ki koz nan moman an misye nè pli nimewo 2 baz ki rele 400 mawozo a kap pyafe oubyen kap triyonfe nan komin kwadèboukè nan depatman delwès nan peyi dayiti rete la nou gen anpil detay pou ou. Yon lòt kote ti mesye Matisan yo frape, e yo frape fò mezanmi. Sa fè kèk tan, mesye yo t ap obsève silans yo, ebyen jounen jodi a, yo soti nan silans yo, yo fè tande pale de yo. Antouka, rete la, gen anpil detay pou ou. Si se nan maten w ap swiv nou la a, nou p ap bouke non pou nou ta di w bonjou. Kòman ou ye zanmanm? Si se nan aprè midi bonswa. Nou espere ke tout bagay byen pou ou. Ou wè sou paj sa a, nou pataje tout enfòmasyon ki gen pou wè avèk enterè kolektif. Si se pou lapremyè fwa ou ap zape ou tonbe sou paj sa ki rele odit oubyen machann enfòmasyon, ou lakay ou. Ou wè paj ou t ap chèche a, ou rive la. Tou senpleman, ou potko konnen non l. Men, jounen jodi a, ou fè fas avè l. Abòne, kòmante, layike, pataje chak grenn videyo ou kwaze sou paj sa yo. Paske lè w fè sa, ou ede nou sove vi kèk moun, konsa tou, ou ede anpil moun enfòme. Konsa tou, nou pap janm bliye ke ou ede kominote nou an avanse. Rapid nap kite sa pou nou devlope pwen yo pou ou paske bourik ki chaje tankou legba pa gen tan pou kanpe nan wout sinon senti l ap kase e djakout nou plen tankou lapolòy nou gen enfòmasyon pou ou nou pral koze nou pral pale zanman m vini zanman m map fè w konnen ke yè bagay yo pat bon ditou nan matisan. Just avan nou vini avèk zen laplèn kote la monsanjou vole gagè ebyen banm 2 segond nan tan w pou nou fè yon bat bouch sou matisan ebyen sa fè kèk tan depi matisan li menm li te slo we dòp menm jan polki tap dil slo dawonn ebyen fòm di nou ebyen yè sa te chofe. Nèg yo sezi plizyè bis, nèg yo pote ale tout sa pasaje yo te genyen, men gen bis la a, nèg yo se gwo kòb wi, e gen chofè ki an otaj la a, paske mesye yo reklame yon sòm ke yo poko jwenn li. Pandan, lapolis apèn sot bay konferans pou laprès, kote Frantz Elbé di konsa, ebyen pwoblèm Matisan an, Humm pa tro lontan li pral gade sil ka mete kouto nan plè a ebyen mesye matisan yo fè tande pale de yo eske son repons yo voye bay frantz elbe nou pa konnen men eske tou frantz elbe pral antisipe sou operasyonl dwe mennen matisan paske li te deja avèti nan konferans pou laprès kotel te prezante tout zam Tout machin, tout lajan, tout kokayin, tout marigwana, tout bandi k mouri, ebyen, tout arestasyon, paske 4.998 moun arete, yo te manke 2 grenn moun pou yo 5.000, ebyen, pandan l fin bay konferans sa a, ebyen fò m di nou, mesye yo soti nan kwoki yo, yo di Frantz Elbe, men n ap frape! Ebyen sou toro vini. Anpil moun ap mande poukisa Frantz Elbe pa Al chèche Miskaden akonpanyel Miskaden se komisè Miragwan nan men fòm di nou teren yo pa menm e dotan plis nèg isi se pa rezoud yo paka rezoud li Miskaden ok nèg isi pa gen volonte si w wè si w vini yap manje w frèm m konseye w rete lakay ou ok ou bay rezilta a lòt bò a rete lakay ou kontinye bay pèp ou rezilta frèm. Antouka, n ap kite pwoblèm Matisan an, ann ale nan Kwadèboukè. Nou genyen yon yon bon non misye se Jèmin Joli. Men, semèn pase a, nou konnen FBI te antre nan peyi Dayiti, pran misye ale avè l. Sa a, nou tout konnen l deja, pa vre? Oke. An nou kite sa nou konnen deja yo, an nou pale sa ou poko konnen yo. Ok paske nou paka vin fè yon emisyon la pou nap repete annik de bagay ke ou konnen deja ebyen sinon nou pat menm bezwen fè emisyon an kisa an aprann ou ok an nou met sa de kote vini an nou pale de sa ou poko konnen gen sak rele woulib gen moun ki relel wilib tou antouka woulib wilib e lib kanmenm ebyen fòm di nou. Yonyon fin ale. Madan Yonyon ke nèg nan zòn nan, m ap pale de nèg Kwadèboukè yo, de nèg baz yo, yo rele l Madan Bòs. Sa vle di Yonyon se bòs la. Tande byen wi, Madan Yonyon, nèg baz yo rele l Madan Bòs. Hum! Enben. Chak kou k fèt, gen yon obligasyon pou nèg yo pote kòb ba li. Ebyen, ta sanble gen kou k fèt la a, li pa jwenn yon goud. An giz de kòb, sa n panse k rive. Lamò san jou ta sanble chen mechan limen yon lanp dèyè l, li pa wè kisa pou l fè. Hum! Al mande malrèz la fanm wi. Gen yon poko menm gen 15 jou depi Yonyon ekstrade. Men kounya lamò san jou mande pou l kwense Yonyon. L al mande madan bòs fanm ki se madan Yonyon. Epi madan bòs fache, li wè s on derespektan. Men, ou konnen, depi fanm nan gen frinay, tèt anpil gason vire. Sa te rive vilaj tou. Pandan anel joseph te nan prizon an ebyen izo se sal bliye l pat fè madan anel epi sou kabann anel ankò wi mezanmi epi kòm anel li menm anpil solda yo se solda pal yo te ye lèl pala yo kolabore avèk izo ebyen pawòl la pale anel ki vin konn sa ebyen li voye touye ni izo ni fi a pa krapo. Epi, krapo li menm, li fè kou manke. Nèg yo yo menm, kisa yo fè? Ebyen, pandan yo pral nan goumen, yo met e, e, e, e, e, e, e, e, e, krapo devan, menm bagay David Youri a. Ebyen, yo mete l devan, epi pandan yo mete l devan, epi yo bal yon bal nan tèt, yo fè kòm si, se pandan y ap goumen, bal la chape. Se pa li yo tap tire se ekip advès la epi li pranl nan tèt. Men fòm di nou lè madanm misye sispèk li kouri kite vilaj de Dye lal mawon kwadèboukè e humm Anèl voye touyel kwadèboukè wi ak tout dwa Anèl te nan prizon an li te gen tout pouvwa sa wi ebyen se menm bagay la wi ki vle rive la ebyen lamò sanjou al degrate Humm chat yonyon an. Ebyen fi a fache epi sal fè lal pote plent bay lòt nèg yo pou lamò san jou. Men gonw nèg depi ou tande vokal li ou wè se kriminèl an pèsòn. Misye rele kòlèg. E misye nou ka tande kòman misye te tap pale te di moun la plèn poko tounen lakay nou non paske nap tounen anba a nou pral bay lamò nou pral bay chen mechan padon yon leson. Kote li te di, yo pral pran tout zòn yo. Ebyen, nou te tande vokal li. E li te rele chen mechan la, li te di chen mechan, ou nan garaj dominiken an. E pa, pa, bay la e kanpe goumen li ye tande, pa yon kouri, nou pral bon la. Ou te tande kiyès ki kòlèg toujou. Konn a nou gon ide? Wi, se misye ki kòlèg la. Ebyen, lè kòlèg vin pran nouvèl la, ki sa l fè? Li pran kèk sòlda ak avè l. Epi yo di konsa, mesye, a la chas. Epi, yo sèmante y ap touye Lamò 100 jou. Lamò 100 jou ki deja sou men l, ebyen l pran sòlda ki vrèman, m te kapab di akwoche avè l yo, epi l lage pye l. Ebyen nèg yo gaye dan lanati wi. Genyen ki kouri fè nan zòn sid la, paske ou konnen depi w la, nan Kwadèboukè, ou ka kouri fè sou wout Malpas la, w al Ansapit, w al nan zòn sa yo, epi w antre zòn Jakmèl yo tou. Nou konprann? E genyen tou ki gen dwa ale Savyen paske nou konnen mesye Savyen yo avèk Lamò 100 jou se pwason kraze nan bouyon. Ebyen, li pa enposib pou nèg yo kouri, gen nan yo k al kache la. E genyen tou k al kache Site Solèy lakay Ti Gabriyèl, e genyen k al kache Belè, genyen k al kache Vilaj de Dye tou paske paske se alye yo ye. Hum! Se alye yo ye! Lapatri èt an danje! Sove m! Epi sa w tande a, nèg yo lage pye yo. Plizyè sòlda lage pyon. Gen yon maronniz anreta l t anreta, epi l kouri al monte yon bis, epi mesye nèg yo pran l, mesye kòlèg yo, yo fizye misye, yo touye l ou yo boule l. E fò m di nou tou, deja gon gwo tim ki moute nan komin Kwadèboukè ki rele Tim Yonyon. Enben Tim Yonyon sa a, depi l kwaze avèk yon nèg ki nan Tim Lamò 100 jou, sa w tande a dega. Men lanmò san jou kap di kiyè bwal yel pa pè cho a wi. Men lanmò san jou ki konnen se mèt plèn nan bawon plèn li ye a wi, wa latè a wi. Hum menl bliye si se nèg ki nan dol yo k fèl fò. Hum li bliye si se nèg ki akonpanye li yo k fèl fò, li menm li panse son tou pwisan li ye, son Louis Jean Beaugé ke li ye. Ebyen jounen jodia misye nan mawon. Yap chèche misye pou yo touyel avèk balèn yo paka jwenn li. Eske misye paka al kache lakay vitelòm tou nou pap ekate sa yo. Tout sa yo se alye yo ye. Humm nou pap ekate yo. Men antouka sak klè sèke lamò san jou nan moman an. Humm mesye 400 mawozo yo pa gen kontwòl li. E enterima la kiyès kap asirel li rele kòlèg. Aktyèlman la, se kòlèg k ap koupe, k ap rache, k ap fèy defè nan Kwadèboukè. Nan kesyon de lamò san jou ankò. Kounye a, èske se mistik chen mechan ki tèlman pwisan ki divize nèg yo? Nou pa konnen. Men, se bon moman wi, si lapolis la te kapab tou mache pran Team Yonyon, mache pran nèg kòlèg yo. Paske efektif la diminye. Piske efektif la diminye, e piske nèg sa yo sove, yo sove ak zam. Sa vle di, kantite zam baz la te gen pou goumen fas lapolis, fas gwoup rival yo, kantite sa a redui. Paske tout nèg sa yo ki te, m te kapab di, solidè avèk Lamò 100 jou, e yo pa p kouri kite zam yo. E Lamò 100 jou tou pa p kouri kite zam nan. Ou konprann? Sa vle di, gen nan zam yo k pa kwadèboukè nan moman an. Lapolis, si w kapab. Yon bèl pote boure te ka fè nou byen wi. E tou okipe zòn yo nèt wi. Pou nèg yo pa ka tounen ankò. Ou konprann? Pwoblèm sa a pou l rezoud. Men kounye a la, lòt, lòt ti zòn avwazinant yo fò n veye nou tou wi. Talè la a n al tande nèg sa yo gentan al fòme yon baz nan zòn nan wi. Men sof ke m konn nèg yo pran gwo kou. Nèg yo pran gwo kou, se alye k pral jere yo kèk grenn katouch paske moun oubyen motè ki konn bay nèg yo katouch la humm motè sa bloke wi nèg yo pran gwo kou bon kòm kòm biznisman an ayiti nou konn kiyès yo ye deja nèg sa yo rapid yo ka jwenn yon lòt humm yon lòt moun ki pou ba yo katouch rapid. Men kounye a la sak ta di sa mesye? Pou yon yon nan prizon an Ayiti, li stil ap dirije, men kounye a yo ekstrade misye, li pa gen rapò ak nèg yo menm. Sa vle di, an Ayiti li te gen telefòn, li te ka pase lòd, men kounye a la li pa gen telefòn pou l pale ak mesye yo menm, pa gen mwayen pou l pale ak mesye yo, epi pou mesye yo stil gen tout respè sa pou yon yon. Lanmò san jwa Annik al mande fi a on plake, fi a fache, lal di kòlèg sa, sa w tande a, lanmò san jou, humm! Tèt chaje! Humm! Ayayay! Antouka! Medam mesye si w potko abòne fè sa kounya, abòne, kòmante, layke, pataje, mande fanmi zanmi. Abone, pataje, kòmante, like menm jan avèw se sèl mwayen e inik fason ou kapab sipòte nou nan sa nap fè a la, se sèl mwayen ou kapab ede kominote nou an avanse. Nou te kontan pote emisyon an pou ou, nap kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon. Hum, Hakuna Matata, m ale.